Bri kouri, nouvèl la gaye, koze a pran lari. Lapolis manyen manb Izo. Izo vilaj de Dye. Nou genyen nan gran ravin ti lapli avèk bougòy ki nan gwo kont, gwo chirepit, divizyon pete. Pami yo, rete la ou pral genyen tout detay. Men, nou pral pale w tou de baz Ti Bwa k ap dirije pa Kris la ki gen pwoblèm tou. Sa vle di, twa baz sa yo k ap goumen Matisan, yo tou lè twa gen pwoblèm. Baz 5 segond k ap dirije pa Izo Vilaj de Dye gen pwoblèm, nou genyen Ti Bwa gen pwoblèm, nou genyen Gran Ravin tou gen pwoblèm. Rete la nan emisyon an. Ou pral konnen sa k pase a. Yon lòt kote tou, n ap fè yon kout pye nan Laplèn. Paske fòk nou pale w de Lamò San Jou e fòk nou pale w de Vitelòm. Gen enfòmasyon. Hum! Ou wè nèg isi mesye, nèg yo mechan anpil wi. Ou pral sezi tande travay nèg yo. Ou pral sezi tande travay bandi yo. Rete la, rale ti chèz ba ou, ou sou Odit, yon paj ou ka fè kredi. Ou pral jwenn enfòmasyon. Avan nou ba ou enfòmasyon yo, nou tyen aske nou salye ou paske. Granmoun nou di nou salitasyon se lizay, fòk nou fè sa. N ap di w bonjou si se nan maten, bonswa si se nan aprèmidi, men nan nenpòt peyi ou ye nan moman an, nou salye w. Nou kontan genyen w kòm telespektatè nou. Nou kontan genyen w kòm moun k ap swiv nou fidèlman. Mèsi avèw di fè kèw abòne. Mèsi avèw tou ki potko abòne k pral abòne kounya a, toujou sonje sa, kòmante like pataje chak kontni nou pote, konsa ou kapab akonpanye nou e ankouraje nou nan travay la ki se chèche enfòmasyon epi mete enfòmasyon a la pòte de ou menm. Brèf, nou pap kanpe paske nou gen anpil enfòmasyon poun pataje avèw e nou oblije pataje yo. Avan nou vini avèk tout dosye sou kòman lapolis arive manyen manm Izo baz 5 segond la, kite nou pale w de divizyon ki genyen nan Gran Ravin. Fò m di nou nan moman la, Gon gwo divizyon, gwo tòchon k ap brile antre 2 chèf gang yo. M ap pale de Kaporal epi m ap pale de Dòl la. Kounye a kesyon ap poze tèt ou, ou pa janm tande yo rele yon bandi Kaporal, ou pa janm konn yon moun ki rele Dòl la ki se yon bandi. Ebyen, pa panike w, ou sou odit, ouvri kò w. Lè ou tande y ap pale de Kaporal la, Ebyen pou baz gran ravin nan, yo pale w de ti lapli. Lè w tande yo pale de dòl la, yo pale w de boukòy. Ebyen nan moman an 2 mesye sa yo nan gwo chire pit. Lè m jwenn enfòmasyon an m kontakte kèk moun m konnen ki abite nan zòn sa, yo di yo poko genyen Vrè rezon an. Men, yo an mezi yo konfime m ke wi, sètènman, gen divizyon antre 2 mesye sa yo. E yo ban m randevou demen pou m ta rele yo pou yo kapab di m efektivman sa k pase. Men pa etone w si tout fwa w tande yonn ap manje lòt anlè a. Wi, yo nan kont. Wi, mesye yo sou wout pou divize. Sou wout pou divize, kòman l ap ye? Èske gen moun k ap kite anlè a nèt paske pa janm gen de wa nan wayòm? Byenke m gen yon ti fidbak wi, m pa vle m pa vle ekstrapole, kite m tann enfòmasyon yo pou demen pou m fin ban nou tout enfòmasyon. Paske m gen yon ti ti bagay la a wi. Men, m pa vle ekstrapole. Ok? Antouka, si mesye yo ta rive divize vrèman, èske yo toulède ap ka rete gran ravin? Se la grann kestyon. Enfòmasyon konplèt yo ap vini demen si Dye vle. An nou kite sa la. An nou, bon jistavan nou pale w de Izo, de kòman lapolis manyen manm li an, an n fè yon virewon nan Fontamara. Ebyen fò m di nou, Tout baz yo nèt gen pwoblèm nan moman. Se bon moman pou lapolis te aji. Paske ou ta de gen divizyon anlè a nan gran ravin. M pral vini avèk zen vilaj de Dya pou ou. Ebyen nan ti bwa tou nèg yo gen pwoblèm. Men Eske se lapolis kap bay ti bwa pwoblèm? Non, detwonpe w. Lapolis pa janm bay ti bwa pwoblèm. Si lapolis touye yon bandi pou ti bwa, se yon bandi ke yo pa konnen trè byen. Oubyen kal fè yon kou lwen epi maljans pou li yo tonbe sou li, yo egzekite l. Men lapolis de son pwòpre gre pa janm atake moun ti bwa, sa vle di moun krisla. Men kòman kriz la gen arive gen pwoblèm. Genyen 3 pwen pou n gade. Gon kote sòlda ti bwa yo, sòlda kris la yo ap kite Ayiti al kache Sendomeng. Yo anpil ki fè sa. Gon lòt kote tou, Ebyen se menm mesye ti bwa yo kap manje solda yo anko. Sa fè 2 pwen. Gon lot kote wi, mesye gran ravin yo avek vilaj de dye tanzantan pwan ti grenn. Ebyen 3 pwen sa yo vin fè baz ti bwa a an difikilte. Kounye a kesyon ap poze, kòman m fè di se menm sòlda ti bwa k ap manje sòlda ti bwa? Rete la! Mesye yo nou se fòme w epi enfòme w. Nou pa ka kite w ale avèk kesyon sa a nan tèt ou san w pa jwenn repons li. Men kòman sòlda ti bwa manje lòt sòlda ti bwa parèy yo. Tankou nan jou k sot pase yo, yon sèl jou, Ebyen, chèf gang Ti Bwa ki rele Kris la te pase lòd pou touye oubyen egzekite 4 sòlda nan baz la. Hum! Kòman li fè pase lòd sa? Pou ki rezon? Fò m di nou, chèf Ti Bwa a ki se Kris la, misye toujou ap di li pa nan kesyon ti vòlè. Li pa nan kidnapè, li pa nan ti vòlè. Ebyen, 4 sòlda sa yo, ta sanble mesye yo se sa yo fè pou yo viv. Vòlè bagay moun anba a nan Fontamara, yon ti pòsyon nan Matisan tou. Nèg yo, menm nan zòn nan Sore ki se yon abri, nèg yo al fè ekzaksyon la. Nèg yo al vòlè la tou. Ebyen Krisla ki vin jwenn nouvèl la, di vè ke l pa vle sòlda l vòlè, Ebyen, li mete mesye yo kanpe epi geng geng sa w tande a, li fè egzekite mesye yo pou yo pa janm fè sa ankò. Ou konnen sa pa t sifi, gon lòt sòlda ki di li pa tande l pa wè, l ap vòlè kanmenm. Lòt sòlda sa a, sa l fè, se kase lakay moun, rantre, pote ale tout sa l bezwen e l vole avèk pwen sou li tou. Toujou malchans pou li, ebyen, pawòl la rive nan zòrèy Kris la. Ki sa Kris la fè? Li mete jèn gason sila kanpe, li fè egzekite l tou. Sa vle di, gen 5 sòlda k sot mouri la a, se menm mesye Tibwa yo ki manje yo. San konte plizyè lòt ke ni Vilaj de Dye ni Gran Ravin manje. Epi anpil lòt al Sendomeng. Sa vle di, baz Krisla a, Se di ti bwa, yo pèdi anpil sòlda. Men nèg sa yo tèlman fè rekritman, sa vle di, lè yo pèdi 5 sòlda, tèt chaje, wap sezi wè konbyen moun yo rekrite. Tèlman ti jèn an Ayiti pa vle rete san yo pa nan gang. Tèlman ti jèn an Ayiti pa vle rete san yo pa nan gang. Wè ou menm, si w pa Ayiti nan moman, ou wè, si w rantre an Ayiti nan moman, fò w trè pridan. Paske Ayiti ou te konnen an, Ti kouzen w te konnen, ti frè w te konnen, ti zanmi w te konnen an, se pa menm moun nan ankò non. Humm! Ou te konn sa? Se pa menm moun nan ankò. W ap sezi wè ki sa yo devni nan moman an e aksyon y ap komèt nan sosyete a. Enben, avan nou pale w de kòman lapolis manyen manm Izo, an nou pale w de Mesye 400 mawozo yo. Ann desann laplèn. Sa fè kèk tan depi mesye 400 mawozo yo te di y ap obsève yon trèv. E se te nan menm semèn pastè Locha Rémy ta pral jwenn liberasyon l. Nou sonje? Lè yo te kidnape l bay sa yo, lamò san jou te fon sòti, li te di si se te nan men l pastè a te ye l tap libere l e nan menm sware a pastè a ta pral libere vre. Ebyen depi lè sa mesye yo te di yap obsève yon trèv kote pap gen kidnaping nan blòk la, kote tout ti malere, malerèz ka vakye avèk aktivite yo. Ebyen anpil moun te kontan di lavi repran kounya paske sak pat ka al nan mache piske nan mache ti degaj yo ye ebyen kounya yo pral ka al nan mache timoun kontan paske lekòl te fèmen nan komin nan yo pral kòmanse tounen al lekòl men mwen menm tou m te kontan paske m di a bon kounya anpil ti malere ti malerèz pral ravitaye. Pou wè kòman yo ka peye lekòl pitit yo, kòman yo ka peye sabotaj la. Ebyen, fò m di nou, se byen konte, mal kalkile pou pèp la, paske malerezman, m di malerezman, moun kontinye ap kidnape nan Kwadèboukè. Dènyèman la, nèg yo kidnape yon medsen ak tout madanm li. Hum. Menm chèf bon, wè menm bay mache sa a tout tan leta pa rezoud pwoblèm sa a, dezòd sa a pap sispann. Lè w ap gade nèg yo, se yo k ap rantre nan mache k ap fè resèt. Wè yap goumen antre yo. Wap wè menm moun lameri mete nan mache kwadèboukè a pou jere mache a ebyen mesye 400 mawozo bat moun yo mete moun yo deyò epi sa w tande a se menm yo menm ankò ki vin ap dirije andedan mache a pa gen kesyon de lameri ap voye moun vin dirije mache se yo k mèt e senyè lòtbò a. Men, gen yon ti toro k te cho anpil. Lè, lè nèg yo al devan yon biznis, se li k pou premye frape pòt biznis bay sa yo. Se pa de move moman non l pa sot pase la. Ebyen, se menm yo menm ankò ki kale misye. Menm nèg baz la. Paske misye li menm, li fè resèt Chak jou Bondye mete. E lèl fè resèt la, kòb li rantre yo li pa al nan baz la avè yo. Ebyen mesye yo kale misye e mesye yo ebyen plase moun pa yo kounya yap fè resèt chak mwa. Depi ou gen yon magazen ou konnen chak mwa pou mete 2000 dola nan anvlòp ba yo. Humm fòw peye. Fòw peye. Ebyen Si w gen yon biznis ki pi piti, yo pran pi piti nan men w. Men, depi se magazin w genyen, 2000 dola nou anvlòp chak mwa. Se konsa 400 mawozo takse moun k ap vann nan mache Kwadèboukè. Yon mache ki tou bò prizon an. Sa vle di, ki tou anba bouch polisye yo la. Tèt chaje. Antouka, mwen vle atire atansyon nou sou sa pou nou pa bliye kò nou, difèke nou te tande yo di nou y ap obsève trèv, pa kouri mete nan tèt nou tout e woz. Nan, e pa konsa. Gradyèlman nèg yo ap kidnape moun anba anba. Gen plizyè zak nèg yo fè la. Yo pran plizyè moun. Men tou senpleman, nan fason zòn nan te wouj la, li pa wouj konsa. Men nèg yo pa sispann leve moun. Pa kite moun k ap ba w manti. Pa bliye kò w lè w nan lari. Rapid n ap kite plèn nan, n ap desann nan Matisan. Desann nan Matisan, sa kondui nou dirèkteman avèk baz 5 segond k ap dirije pa Izo Vilaj de Dye. Ebyen lapolis arive mete dòmi nan zye 2 manb nan baz sa k rele 5 segond. Eske Izo ladan yo? Paske sou rezo yo anpil rimè ap di ke Izo ta resevwa katouch. Selon ankèt nou, Kèk kontak nou fè, nou jwenn Izo pa resevwa katouch. Men, genyen 2 sòlda vrèman ki arive pèdi vi yo. E gen plizyè lòt ankò ki blese. Men, kesyon w ap poze tèt ou, kòman lapolis fè rive touye 2 jèn gason sa yo, ki se 2 gang, oubyen 2 manm gang 5 segond lan pou m pi byen di l, epi ki kote? Ebyen, lapolis touye mesye sa yo se toujou nan Matisan. Ebyen pandan mesye yo ap vire, byen chèlbè sou machin yo, y ap vire bèl machin wi. Hum! Kon tande bèl machin, sa se machin moun k ap travay gwo kote wi. Epi pandan yap vire, yal tonbe bab pou bab avèk yon bakòp. Sa w tande a, se sa lapolis bliye li pa fè mesye yo. Gen 2 ladan yo k mouri, gen plizyè lòt ki blese kouri. Men, ta sanble yo blese grav. Ta sanble menm si w wè yo kouri, pap gen lavi pou yo ankò. Se sa nou jwenn kòm enfòmasyon, nou pa jwenn ke Izo Vilaj de Dye resevwa katouch. Non. Eske l pa resevwa katouch? Li ka toujou resevwa katouch, men moun oubyen sous k ap alimante nou an di li pa gen sa kòm enfòmasyon e enfòmasyon sa a p ap sikile andedan Vilaj de Dye tou. Pa gen bagay konsa. Men n ap bat bravo pou lapolis paske nan operasyon sila oubyen nan afwontman sila, ebyen pa gen polisye k blese, La polis la li menm li pa fè domaj. Nou te kontan pote emisyon an pou ou. Nap kwaze talè pou yon lòt bèl emisyon. Si w potko fè sa, fè sa kounye a. Abòne, kòmante, layke, mande yon fanmi, yon zanmi, yon pwòch abòne avèk nou tou paske se sèl e inik mwayen ou kapab ankouraje nou nan travay nap fè a. Nap kwaze nan yon lòt emisyon.